Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon mèsi le fèt ke nou pran yon atachman toutafè enfayib ak chanèl sila. M pap bliye di sa chak jou. Les youtubeurs comme moi ebyen nou ap fè yon travay kolosal. Gen anpil nan nou ki m ta kapab di mete lavi yo an peril. Men gen anpil lòt tou kòmsi ki poko vle pozitive. E sa k poko vle pozitive yo nan yon sans kou yon lòt sètadi defandre lenterè de la popilasyon yo nan wo echèl la. Sa vle di mesye si nou pa vle pale pou pèp la. Nou menm ki gen 300 mil, 200 mil moun k ap swiv nou, bon m panse ke la se mechanste. M ap toujou la pou m kapab konseye nou pou nou pozitive an favè popilasyon an. Alezi pou votre emisyon. Jounen jodi a, pandan m chita m ap reflechi gen yon ide ki vin nan tèt mwen, ben je me suis dit c'est évident de mettre sur papier cette idée. Se kòm si yon artiste et puis quelques idées viennent en vrac nan tèt li et puis li akouche ide sa yo. Epi sa fè, m ta kapab di, yon sipèb konpozisyon mizikal. Ebyen se sa nou fè la. Èske nou konnen ke gen anpil jèn nan peyi a jounen jodi a la a, yo pa gen lòt rekou se kenbe yon zam pou al batay. Genyen ki rive nan reto, genyen ki rive nan filo, genyen, si m pa twonpe tèt mwen twòp, ki menm antame yon karyè inivèsitè. Men y non pa dotre chwa ke kenbe yo zam nan men, al batay maten midi swa, epi lavi w vin tankou yon bout papye. Men jounen jodi a, m pa vle panche twòp sou dosye sa paske nou pral fè yon dosye konplè sou kesyon sila. Sa ki enterese n jodi a la a, se m ta kapab di chak nèg k ap batay jodi a, depi nèg la gen tan sou tèren, ebyen, li genyen gwo dyab sou li. Men èske lè w mete wanga, ou mete pwen, ou mete gad sou ou, se yon bagay ki kapab pwoteje w pou tout tan? Menm si m pa yon spesyalis an la matyè, men m sèlman kapab di, imedyatman yon nèg ou al pran yon pwen kay yon ougan pou w pa pran bal, si a chak jou w ap batay, w ap tire moun, w ap fè san koule, Imedyatman m ta kapab di ou se yon moun ki vin fèb. Sa konn rive, ou wè nèg la mouri, lè w gade ou wè yon mouchwa wouj nan do l. Èske n sonje piti ki li menm te nan Vilaj de Dye, m kwè se Telo, li mouri nan batay Gran Ravin nan, ou wè misye gen yon mouchwa wouj nan ponyèt li, yon mouchwa wouj mare nan senti li. Sa vle di ke gon grenn bagay m ta kapab di ki pi enpòtan pou nèg yo jodi a. Nèg la kapab leve nan maten li pa jwenn yon pyas pou l manje men li just rete avèk yon ak 47 nan men li ki vo konbyen kòb m pa konnen men aparaman 30, 40, 50 mil dola. Nèg la gen materyèl nan men n kap vann prèske 100 mil dola. E poutan li pa ka manje. Anpil nèg ki nan baz yo Lè bòs la resi ba yo yon 10, 20 mil dola ayisyen, se pou kapab al met pwen sou yo. Mwen konnen byen, pa egzanp, nan baz kay Gabriyèl, Gabriyèl konn fè seremoni ki koute prèske 100 mil dola ayisyen. Gen nèg ki konn al met pwen sou yo ki prèske depanse 250 mil goud, sa vle di 50 mil dola ayisyen. Donk se pou konprann ke si nou ap fè yon ekwasyon pou n di ke. Nèg ki gen zam nan men l lan k ap batay pou bòs la, se kòmsi li detui tèt li san l pa rann li kont. Mwen menm si m te nan aktivite mòtifè sa a, m t ap jis fè yon kalkil. Pa egzanp, lè m leve lematen, konbyen kòb m ap manje? A midi konbyen kòb m ap manje? E nan aswè konbyen kòb m ap manje? Paske ban m di w yon bagay, ou menm ki se ti jèn, ki pa gen rekou, se vre ou kenbe yon zam nan men w pou w al batay, men lè w gade zam nan, Ou di kèt! Ce fusil de calibre AK-47, M4, M14, M30, li koute chè! Men gad eta m non! M pa menm ka manje! Lè w fè yon gè, konbyen bwat bal ou gaspiye e ke ou pa ka manje? Si w gen yon tèt fè mal, dèfwa se bòs la ki ba w yon degouden pou w achte yon konprime. Bon, aspè nou vle rete sou li a se aspè dyabolik la. Ti jèn nan vini la, genyen sa n ta kapab rele yon konsepsyon. Depi w wè nèg a vini nan baz la, yo ba l yon ti kòb, depi l al andeyò, vini l vini. Premye nèg yo lonje zam nan bay pou al pote boure sou tèren an, se ti jèn sa paske depi l al andeyò, se pwen l al met sou li e depi w al mete pwen sou ou, fòk ou eseye pwen an. Nou wè te gon premye emisyon kote ke te gen ougan ki ap pale ki di ke pa gen nèg ki pa pran bal. Li di ke men kòman yo batay, yo gen ogou feray, yo gen ogou batagri tou sa. Men jounen jodi a la a, m ta kapab di nos collègues de Haïti Diversité et Technologie Entertainment, ils ont rencontré le Houngan Samba L. Yo poze l kesyon paske m ta kapab di jounen jodi a la gon. yon sòt de dyabolizasyon sou ougan yo. Le fèt ke peyi a antre, anlize dan le mal, sa souzantann ke gen yon sètèn konplisite pa bò kote ougan yo. Kòman? Se paske mesye sa yo menm yo mete anpil pwen sou bandi, Bon nèg yo ap fè biznis, yo fè kòb e yo akize yo de sa. Men Sanba L reponn tout moun ki dyabolize ougan yo ki di ke eske se ougan yo ki fè genyen tout gwo bandi sa yo nan Brezil k ap fonksyone? Eske se ougan sa yo ki fè genyen tout chimè sa yo nan Gwatemala? Eske se ougan yo ki fè bal antre nan peyi Dayiti? Eske se ougan yo ki fè zam antre nan peyi Dayiti? Ekoute, dan sèt repons. N ta kapab di, ougan an antre li menm nan yon lojik de dedyabolizasyon e petèt dyabolize tout sektè nan peyi an ki lakòz ke nèg sa yo gen gwo zam nan men yo, nèg sa yo gen opòtinite pou yo jwenn bal alèz, ebyen se evidan d'écouter et de regarder. Èske se ougan ki fè gwoup gang ki gen Rio, Brezil yo? kap mache touye moun brezil. Nèg nan favelas yo. Eske se ongan ki fè gwoup moun ki gwatemala, meksik kap kidnape moun, touye moun avèk gwo zam fann fwa ki met gad sou yo? Wi se ongan, pase se ongan ki gen pouvwa pou al achte zam ozetazini pou vin vann mesye yo avèk bal. Wi se ongan. Pase se ongan k gen monopòl leta ayisyen nan men l ki pou bloke fwontyè a pou zam pap soti Sendomeng pou vin Ayiti. Wi se ongan. Se ongan ki gen monopòl nan dwàn Pòtoprens la pou tout zam ap debake. Wi wi se ongan. Monchè ongan pa bon monchè. Men si se pa ongan k gen monopòl sa yo, mwen kwè se leta ayisyen avèk sektè prive dèzafè a ki mete gad sou moun sa yo pou yo mache touye moun. Paske se yo ki gen gad la nan men yo, paske se yo ba yo pwotèj bal, se yo ba yo pabriz pou yo met sou yo, lè yo tire sou yo pou pa pran bal. Sa vle di, avan yo te repwoche vodwizan yo, paske sa w di la tèlman fò, Son plas yo ba nou, son bèl bagay, nèg yo mete nou nan plas tou boujwa yo. Kanpay, kanpay destabilizasyon an, Kanpay anti sipètisyez la. Depi ou se vodouyizan ou se moun nwa fòk ou mouri mouri. Pase Ayiti pa apatyen avèk ongan. Li apatyen avèk legliz. Eske nan vodou a Sanbael gen yon lwa, gen yon espri ou gen yon gad, yon pwen ki kapab anpeche yon moun si yo parèt yo tire sou li la epi lwa kanpe devan li epi bal la fè kengren gòl? Pa gen yon moun sou latè, kèlkezanswa apatenans politik li, kapasite entelektyèl li, relijyon ni, depi ke li li depi ke li li jis, depi ke li genyen li menm konsyans ke li pat fè yon bagay ou tire sou li bal la pral prann. Wap tire sou li bal la pap prann. Men lè se yon gwoup mafya ki vin pran pòz yo se vodou ki fè yo pa ka pran bal pou yo ret toutouni epi yo ap tire, sa se yon gwoup mafya. Lè sa a, se pou yo kap, se tou, se pou yo menm tou disparèt vodou a tou. Pase pa bliye yo dechouke nou 13 fwa deja. Men katòzyèm fwa a, se nou k pral dechouke yo. Nou di li klè la a. Leta ayisyen mèt tande l. Katòzyèm dechoukaj la, se nou menm wongan, manbo k pral fè l. Paske nou gen rezon menm pou nou t antre etidyan yo, jèn yo, anndan vodou a. Pou nou te gen fòs. Pase lontan, se te yon wongan, yon peristil, yon madanm. Jodi a se yon ongan, yon perisil, yon madanm, 2000 wonsi. Si nou reyisi ansanm, pou nou distak ou met ansanm, e chè, m pa kache di w, 40 nèg yo konn ap vin koupe tèt nou avèk, sot nan legliz la, ke le KTL la, mon chè m pa kache di w, yo ap bat ba. E n ap mande mesye ki gen zam yo, Nap mande mesye ki gen zam yo pou yo konnen ke gen lalwa. Nou pap pale de lalwa isit kote moun ap vann jistis. Nap pale yo gen lalwa. Lalwa inivèsèl genyen l. Gen lalwa Bondye. Bondye li menm, li pa gen relijyon, ni wongan, ni pastè, ni pè, ni sesi. Bondye li inivèsèl. Bondye a li inivèsèl. M pa konn Bondye a an le Pè, le Fis, le Sentespri. M ap pale w de Bondye. Dye ki bon an, ki abite anndan nou an, ki se koulè konsyans nou an, ki se lanmou, ki se renmen, ki se lespri de pataj la. N ap di mesye yo, lè nou pran zam nou an, nou mare mouchwa ogou ladan l, mouchwa dantò ladan l, on jou n ap disparèt a zam nan, menm kò nou yo p ap jwenn. Paske lè sa a, nou vin mete lwa yo nan yon konfizyon atravè lòt moun k ap gade nan lemonn. Sètadi nou fè yon krim kont vodou. Paske vodou pa la pou l touye, vodou la pou l bay lavi. Vodou pa la pou l detwi, vodou la pou l konstwi. Si vodou te la pou l te touye, m pa kwè se vodouyizan ki t ap al koupe venn kou li pou l te kapab pèmèt ke Ayiti te jwenn endepandans. Jodi a, m pa kwè se nou menm ankò k pou ap touye moun. N ap mande Leta ayisyen, chak tan nou pale nou toujou di l, retire zam nan men ti mesye bandi yo, mete zouti travay nan men yo. Se grangou ki te fè Gran Nèg vin pot zam ba yo pou yo gen teritwa. Jodi a, yo vin pran pouvwa yo yo menm, yo di y ap kidnape pou yo pran richès popilasyon an. E yon richès yo ap pran ke yo pap jwi. Yon richès yo ap pran ke yo pap viv. Pitit yo pap jwi l, madanm yo pap jwi l, pase son kòb, se yon kòb, se kòm si m ta di w se yon kòb dife k nan men yo. Yon lajan san. Bondye, m wè, m wè kòman ti mesye yo ap danse, m wè kòman Izo ap danse, kòman l danse sou Facebook, se bèl bagay. Ou wè se yon bèl bagay. Se ta di w wè se yon nèg ki vle viv. E nou tande tou, nou tande l di sa, li di l fè yon trèv. Nou tande ti lapli di li fè trèv. Nou wè ti mesye yo vle chita. N ap mande leta ayisyen, èske leta ayisyen konnen konbe nèg ki te konn ap kidnape moun, k ap vòlè moun ki nan lame ameriken an? Poukisa yo pa monte, fòme lame a, pran tout ti mesye sa yo k ap mache kidnape moun paske yo gen pwoblèm mizè, grangou nan zòn yo a? Fè yo retounen al lekòl ankò, yo ka al lekòl. Pase Desalin t al lekòl, Tousen t ale a 40 an. Fè ti mesye al lekòl epi mete yo nan yon lame, mete yo sou fwontyè dominiken an la a pou pou ga pou gang pa p antre la ankò, pou zam pa p antre la ankò, pou dwòg pa p antre la ankò e mesye sa yo pa gen moun ki ap achte sou yo. Pase yo konn peyi a byen. Ti mesye sa yo nou, yo ka itil nou. Nou wè, nou wè yo touye Amaral, toujou gen gang. Yo touye Ronald Cadavre, toujou gen gang. Yo touye Anel, toujou gen gang. Yo pral touye tout ti mesye sa yo ap toujou gen gang. Yo kapab chita pale avè yo, epi menm mesye sa yo fè yo antre nan lame a avèk zam yo, mete yo sou fwontyè a. Mete yo, e se konsèy sa m bay leta, mete mesye yo sou fwontyè a. Rele lame ameriken an, mande èd pou yo vin, pou yo vin fòme mesye sa yo. Pa gen yon moun ki gen onè nan yon sosyete k ap bay, ki bay vòlè. Lè nèg la vin tande li se yon sèjan anndan lame ayisyen an, e pa nèg sa k bay vòlè ankò. Okontrè l bay fòme moun. Konbe ti sanm konbe konbe sanba konbe sanbayèl ki tap nan lari a nan kidnape moun si lwa yo pat avèm konbe pitit sanbayèl ki tap nan kidnape moun si lwa yo pat avèm konbe zanmi sanbayèl ki tap nan kidnape moun si lwa yo pat avèm ti mesye sa yo gon lwa avè yo tou men yo bezwen moun ki pou enstwi yo yo bezwen moun ki pou gide yo jodi a yo menm yo pran pouvwa yo deja yo pa pè yo pa pè pèsòn pase yo gen zam nan men yo men leta ka chita pale avè yo antre yo nan lame a ba yo yon djòb Epi yo menm yap jere peyi sa. Peyi a pral gen lapè ladann. Rele tout ti mesye yo nèt mete yo chita. M anvi di pou m conclure, ti jèn yo gen anpil gwo zam yap manyen, yap manevre. Yo gaspiye anpil bal nan batay. Anpil fèy dola US vole nan konfli arme. Nou toujou pretann ke nou fè popilasyon an abi. Gade moun yo pou wè. Nou sanble avè yo tèt koupe. Moun kap kite zòn lakay yo pou al pran refij yo ayè paske genyen batay toupatou. E finalman gade tèt nou, se ra grenn nan nou ki kab manyen yon 50 mil goud. E pa vre? Gen nèg m konnen e nan yon seri de baz yo pa menm ka manyen 10 a 15 mil goud pa mwa. Men poutan ou gen yon gwo manch long nan men w ki vo m ta kapab di plis pase w. Se konsa ou mete tèt ou sa vle di zam nan vo plis pase w. Ou wè ti Terios di li menm li konn leve maten li pa bwose epi li pran swen zam li an. Sa vle di zam nan pi enpòtan pase ou. Ou depanse plis kòb pou kapab mete pwen sou ou pou pa pran nan bal, pou pa pèsi. Or, ou konn fè yon jounen san manje. Gade byen pou wè si w kapab kontinye nan lojik sa. Paske mwen menm m ap fè tou sa m konnen pou m disyade yon seri de jèn Pou pa antre nan lojik sa a, e nèg ki gen zam nan men yo deja, petèt yo ta kapab rive nan yon moman pou di a, pa gen avni nan sa m ap fè a. M toujou pote konsèy pou nou paske m toujou vle ke jenès lan li wè bagay yo yon lòt jan. Mèsi la fami, kòm toujou un maximum de kòmantè, un maximum de partage. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appréciez le travail, puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochèn!